Bonjour tout moun. Jesu ka lavew sans oubliye vini sincère sans oubliye Nedy merci. Vin dim kilè nap chanje sa si n pa fon jan pou n chanje sa. Nou konstate ke jounen 8 mas lan ki se Jounen entènasyonal dwa fanm, enben nou menm Rezo Fanm yo anndan Konekte, ki se yon gwo kokenn jèn òganizasyon k ap goumen pou emansipasyon, bon, ki gen yon rezo fanm k ap goumen pou emansipasyon fanm yo, enben jounen jodi a nou chwazi vini anndan fè fè aktivite sa a, se pou nou ka ankouraje medam yo enkli, mete men yo, fouye men yo pi fon nan. e sa kap pase nan peyi a, nan politik peyi a, ki nan nan rekonstriksyon peyi a paske m se youn nan moun e nou tout la a nou kwè nan rekonstriksyon peyi a paske peyi a pa prale konsa on jou on jou on jou kanmenm peyi an lap lap devlope kanmenm e nap jwenn souf a tout sa kap pase nan peyi a bon ou ka wè medam yo e pa e pa vizaj ki enkoni ladan yo. Wap wè tout moun medam yo nèt nèt nèt se medam ke se de militan politik ki vin de dirijan e m ka di de lidè. Nou wè medam sa yo se medam yo ki soti Kafou, ki soti Site Solèy, ki soti Dèlma, ki soti Bèlè e ki soti e m ka di Laplèn enpe patou. Sa vle di ke medam sa yo se pa moun ki enkoni ni se pa moun ki fèk vini. Enben se mete nou mete tèt nou ansanm nou vin rejwenn avèk konekte epi pou nou kapab travay ansanm epi pou nou ka bay rezilta ke peyi an li bezwen. Sitiyasyon fanm yo grav. Yo grav e pou m pa di yo pli grav ke n aksan grav. Paske jounen jodi an nou wè yon pakèt yon pakèt fanm ki deplase, nou wè yon pakèt katye popilè tankou Bèlè, Site Solèy, Dèlma 2, Dèlma 4, Solino, nou wè Laplèn, Kanaran, nou wè Bon Repo, enben nou wè jounen jodi an malgre gason yo ap kouri, Men nou wè fanm yo tou yo sibi de tout sòt de vyolans. Yo sibi de vyolans seksyèl, yo sibi de vyolans psikolojik, yo sibi de vyolans nou ka di yo bastwone yo, sa vle di ke yo sibi tout tout kalite de vyolans. Enben jounen jodi an nou di non sètase, nou pa kapab ankò. Medam yo pa kapab ankò. Nou di sètase, sètase, sètase, paske medam yo sibi twòp vyolans. Non sèlman y ap vyole yo, kidnape yo, yo bat yo, yo vyole yo. E lè y ap vyole yo, se pa yon sèl grenn gason k pase sou yo. Nou wè se 10, 15, 20. E nou te ka wè te gen yon videyo viral ki t ap fèt sou entènèt, sou rezo sosyo yo, kote ke, kote nou te wè nan Kanaran, kote ke yo pandye yon fi, y ap kouche fi an. Sa fè nou mal e l fè nou grav. Trè byento, n ap tradwi anpil moun lajistis, sitou moun ki fè pati de Leta. Sa w wè la yo, mèt di se nou menm ki responsab fanm anndan konekte. Sa vle di konekte a, li enpe patou, medam konekte yo soti patou. Yo Akayè, yo Site Solèy, yo Bèlè, yo Dèlma 4, yo Dèlma, yo tout kote. Sa vle di ke se pa fanm sèlman nou ka konstate ke jan mesye konekte yo, yo vin sipòte medam yo nan jounen mondyal, e mondyal fanm yo. Sa vle di ke konekte a, se yon ansanm, se yon pakèt moun, yon pakèt pakèt moun ki met tèt yo ansanm epi moun avanse. Li te la deja, nou poko fè lansman. Men kòm etandone ke jodi a se jounen entènasyonal fanm, nou chwazi fè yon òga, kòm dabitid, chak ane fanm yo toujou ap fete, bon m pap di fete, fanm yo toujou ap reflechi pwoblèm medam yo kap pase nan peyi a e nan, m mèt di nan peyi a e dan le mond antye. Paske nòmalman fanm yo pa sibi de vyòl sèlman isit. N ap gade pou le moman aktyèlman la, gen gè an Ikrèn. Nou konnen ke fanm yo y ap sibi vyolans tou. E sesidi, jan m sot di an, yo p ap sibi vyolans sèlman seksyèl, men y ap sibi vyolans psikolojik e y ap sibi vyolans fizik tou, paske yo fizye yo, yo bat yo, yo touye yo, yo kouche yo. Sa vle di ke Fanm yo nou menm nou la nou mete ansanm avèk e gason konekte yo nou tout nèt nou se konekte epi nap konekte pou yon lòt ayiti. Map viv anndan anndan belè bagay lan li vrèman kritik pou fanm anndan belè paske sitiyasyon sa la li pote nou anpil mwen menm antanke fanm belè ki fè yon pakèt bagay belè Mwen menm mwen santi antanke fanm pa ka sipòte ankò. Kriz politik ki genyen kounye an la, li vrèman manipile fanm yo. Fanm yo pa gen dlo pou yo benyen, yo pa ka manje, se lòt kote y al pran refij yo akoz de tire toupatou. Sa vle di pou nou menm jodi an 8 mas sa li vle di yon pakèt bagay pou nou men pandan se tan li gen yon pakèt moun 8 mas lan pa pase kote yo vrèman. Alò m ap mande otorite yo Pou yo fon gade kote yo rele katye defavorize Belè, Matisan, Lasalin, tout kote sa yo paske fanm yo pa kapab ankò. Fanm yo sibi twòp vyolans. Fanm yo pa gen dlo pou yo bwè, yo pa ka manje e answit y ap sibi yon pakèt bagay kòmsi moral yo vrèman pati. Èske nou idantifye kantite fanm ki viktim? O wi, on pakèt fanm deyò. On pakèt, on pakèt fanm deyò. E se si y avèk timoun, y avèk timoun yo epapiye, menm dòmi yo pa ka dòmi, e kote y ap dòmi an li kritik anpil. Pou mwen menm 8 mas sa, pou yo, pou mwen menm 8 mas la, li pa, li pa, li pa fè apwòch avèk yo vrèman. Konekte a, fanm ki anndan Konekte yo, Konekte a genyen pli ke 250 òganizasyon ki afilye ansanm avèk li. Konekte a li lajman laj, li tout andeyò. Yon ti rapwòch m ap fè pou nou e nan kad sa k ap pase Bèlè. Ou wè vwa m chanje, se paske maten an mwen viv yon sèn, yon bagay ki pase. Mezanmi si w parèt Fò Nasyonal, w ap wè tout lapli sa a pase sou fanm yo, moun k ap dòmi nan lari. Li pli ke mil moun kap dòmi sou plas Fò Nasyonal. Jodi an mwen menm e Jou Mondyal Fanm sa a, m ap lanse yon gwo mesaj bay nèg Solino, nèg Bèlè. Mesye, medam yo se madanm nou. Medam yo se sè nou. Fanm yo se manman nou. M mande nan jounen mondyal fanm sa a, m ta renmen nou fè yon ti lapè antre nou. Twòp fanm viktim, gen fanm yo boule ak tout pitit yo, e gen madan polisye tou ki tonbe, gen lòt moun ki tonbe. Mesye, m mande jodi an, Nou pap fè sa pou mwen, men nap fèl pou tout fanm ki viktim yo paske lèm parèt Solino on pakèt moun tou ou wè kap bote ti pakèt yo sou tèt yo sa antanke fanm li fèm mal e map lanse on mesaj ankò bay premye minis lan ki se Ariel PM Ariel Henry antanke moun kap dirije peyi an jodi an. peyi an li tou non katastwòf pa gen moun ki ka rete oken kote premye minis lan avèk kòman komisyon ko mete yo chèf de lapolis lan gade kijan nou ka jwenn yon solisyon rapid pou peyi an. Paske nou menm fanm sa kap pase la li trè kritik, jodi an pitit nou chita lakay nou li pa ka al lekòl, se sou kadav nap mache, enben jodi an jounen mondyal fanm sa nap mande yon lapè total anndan geto yo, nan solino, nan bèlè, twòp fanm ap mouri grangou, twòp fanm ap viktim. Premye minis lan fè yon bagay rapid. Gade kijan w ka met bèl bagay nan katye popilè yo, kantin popilè, paske moun yo ap mouri grangou, moun yo ap mouri lafen, pa gen dlo, moun yo pa gen dlo pou yo bwè. Enben jodi an, nou dirèkteman voye mesaj sa a bay Premye Minis lan e bay fanm tou ki se Madanm Aniga ki se yon fanm, Voye je w pou gade sa moun Bèlè, moun Solino, moun Fò Nasyonal ap viktim moun tout lòt kote, enben ou menm antanke fanm, nou swete ke ou menm ou pale avèk Premye Minis lan pou gon bagay ki fèt rapid. Maten an la, nou fyè, nou pap di se fèt fanm, men n ap di se fèt dwa fanm. Paske ou konnen, Lontan fanm yo pat gen dwa de vòt, yo pat gen dwa a ledikasyon, yo pat gen dwa anyen, yo te konsidere fanm tankou yon choz e nou kontan ke e nou sonje an ane 1960 te genyen sovyetik, peyi sa yo ki te komemore jou sa a, men fò nou diw jou sa a li pat chome, men an 1977 Nasyon Zini te chita ansanm e ke pou yo te bay dat sa a ki se. 8 mars ki se jounen entènasyonal dè dwa de la fam. Nou fyè, malgre nou fyè, men nou konnen tout bagay yo, men pa bliye nou se fanm. Nou konnen kisa fanm vle di. Fanm se poto mitan lavi. Fanm merite yon pakèt bagay. E nou menm nan ACFEL, nou vle enkli nou nan aktivite peyi nou. Paske nou sonje Claire Heureuse, nou sonje Sanit Belair. E nou toujou nan tout sa kap fèt Paske nou renmen peyi nou. Avan tou nou se ayisyèn. Se yon plezi tou pou n di w tou, medam yo nou aktyèlman nou nan fòmasyon sou kolektivite teritoryal e aksyon sivik. L ap l ap klotire 3 avril. E nou la a pou nou di tout medam yo, nou p ap di yo bòn fèt, n ap di yo bon konba, n ap di yo an nou mete men nan pat la. Paske nou nou menm jan nou di an, jan madam Fleurette sot di a, se nou menm ki ki fè pitit. Se nou ki fè edikasyon. Nou goumen anpil pou nou rive la. Egalite fanm a gason an li enpòtan pou nou. Se sa k fè nou di ke nou p ap travay san gason. Se men men lan men avèk gason yo n ap avanse pi devan nan peyi a. E nou gen yon mesaj pou nou voye pou pèp ayisyen an. Pèp ayisyen an, nou gen ak fè l ki ban m mesaj la pou m bay. Nou mande linite. Nou mande lapè. Nou mande konsyantizasyon. Ann konsyantize n. Si tout fwa nou mete men ansanm, nou kwè nou gen konsyans, n ap rive. Paske nou wè kòman Rwanda te ye, nou wè kòman lòt peyi yo te ye. Men jounen jodi a y ap mache. Ki sa k fè nou pa kapab? Nou sèlman manke solidarize nou. Ann mete tèt ansanm pou n avanse pou peyi a paske peyi a se pou nou, nou pa gen lòt peyi de rechaj. Pa egzanp, medam yo ap soufri anpil, lè n pran medam ki lan adminstrasyon piblik la, sa yo rele kontraktyèl yo. Medam yo pa janm touche, medam yo gen dè e dè zane, ou pran ministè spò, ou pran anap, ou pran afè sosyal, medam yo ap pale yo pa janm nome yo. Ane fiskal sa a, 2023 a, n ap mande PM Ariel, antanke père de famille, ou gen madanm, ou gen pitit, Nou santi nap toufe! Retire pye w sou kou medam yo. Paske medam yo bezwen nominasyon. Nou bezwen nominasyon paske se sa sal n ka fè. Nou gen edikasyon pitit nou pou n fè. Fò n peye kay, fò n manje. Medam yo ap soufri lontan. Nap mande PM nan, ban nou ti chans. Paske gen anpil moun ki kite administrasyon leta yo, ki lan tps, ki lan Biden, ki Brezil. Sa vle di gon pakèt pòs ki vid. Poukisa k fè nou pa ka fè l? E sa nap di ankò, N ap voye yon felisitasyon, nou pa la pou n denonse, jodi a n pa sou politik. N ap voye yon felisitasyon, yon chaye felisitasyon pou Madam Raymonde Rival, paske ki te depite ke nou te konn swiv li, m kwè ki minis aktyèlman. Sa m sa m felisite nan li, an 2022, li te fè yon, euh, Al Arcahaie te fè Aktivite 18 me, li te byen pase. Sa vle di si l te jwenn sekirite, li t ap travay. E nou wè ti medam yo, yo fè nou fyè paske yo pouse foutbòl la. Fò di nou ka di nou kwè nou pral nan koup di mond. Nou felisite yo. E n ap di Raymond kenbe fèm. E n ap di tou madan Tonton, nou tande, nou pa janm wè y ap plenyen pou li. Kontinye. N ap di lòt moun yo fè efò, paske mas la ap soufri. Nou lan yon soufrans, nou pa kapab ankò. Se nou yo vyole, se nou yo sigmatize, se nou menm, e, e, machann yo, madan sara yo, yo kouche n devan pitit nou, yo kouche n devan mari nou, hein, yo endinye nou, yo pale nou mal, yo joure nou, yo fè chante sou nou, nou di non, c'en est assez! Nou di non san et ase e nou di nap avanse pou pi devan. Nap avanse pou nou pale a medam yo pou yo pran responsablite yo paske medam yo fò yo enkli yo nan politik peyi yo tou, fòk yo kandida tou, medam yo toujou ap bòykote medam yo. Nou di PM Ariel, nou di PM Ariel tanpri ban nou chans nou vle avanse. Mèsi e nap di tout medam ak fè l yo. Bon konba pou doug zan sa a merci mesye. Non pam se Louis Costa Rica ki se kòdonatris Acfel. Acfel se Association Culturelle des Femmes en Lutte. Se yon platfòm fanm nou rejye nan lwès la plizyè komin, Delma, Petyonvil, Kara 2, e e e Tabar, Kwadèboukè.